Sòm premye Ala bon sa bon pou moun ki pa koute konsèy mechan yo, ki pa swiv egzanp moun k ap fè sa ki mal, ki pa chita ansanm ak moun k ap pase Bondye nan betiz. men ki pran tout plezi l nan lalwa Senyè a, k ap repase l nan tèt li lajounen kou lannwit. Li tankou yon pyebwa yo plante bò kanal dlo, li donnen lè sezon l rive. Fèy li p ap janm fennen, tout sa l fè soti byen. Men, se pa menm bagay pou mechan yo, yo tankou pay van ap gaye. Se poutèt sa, jou jijman an, mechan yo p ap ka leve tèt yo devan Bondye. Moun ki fè mal yo p ap chita ansanm ak moun ki fè byen yo. Paske, Senyè a konnen jan moun ki fè byen yo ap viv. Men, jan mechan yo ap viv la, yo gen pou yo fini mal.